Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Alors nan emisyon sila a, on a quelques petites videos pour vous, nou ta kapab di se de videyo ki donn fwa o do. Sa se yon istwa ki vrèman dramatik. Mwen kòmanse deja wi la, alors m swete ke tout moun la epi nou pral kòmante. Tande byen, gen yon sitwayen ki pral pati pou ale nan peyi Etazini. Men ekoute, kèk jou avan sa, li jwenn lanmò l. Kòman li jwenn lanmò l? Li sot fè spò, 2 nèg ap swiv li. Epi sa w tande a la bang bang bang. Tout rèv nwaye. Nou prale nan zòn kabarè pou n kapab eksplike w istwa dramatik sa. Kote ke gen yon sitwayen ki rele Estilyen. M pa genyen non konplè li. Ebyen Estilyen resevwa 7 bal. Kote ke jedi pase a misye ta pral vwayaje. Men m kwè li rive nan anbasad la, aparaman li fè yon premye tès kowona men yo mande li yon dezyèm tès kowona. Se sa ki kòz misye pa t vwayaje jou sa. Letan pou misye fè dezyèm tès la, ebyen misye pwofite de ti jou ki rete Ayiti yo. Ebyen pandan misye al fè spò, genyen 2 sitwayen ki vini lakay li nan Kabarè, yo mande madanm nan kote Esthillia. Madanm nan li menm, li reponn mari l pa la kòm dabitid paske quand on a une femme e si w deplase madanm nan pa gen ankenn dwa pou l di ki kote ou ye. Men écoutez il y a un enfant, l'enfant a dit mon papa est allé faire du sport epi nèg yo konnen kote club la ye nèg yo al swiv kote Estilien ye. Pandan misye ap sot fè spò, misye wè 2 nèg sou moto ap swiv li. Misye pa konprann sa kap pase a, misye mache pi vit e misye al foure kò l anba yon machin. Se konsa enfòmasyon yo rive jwenn mwen. E nèg yo rapousib misye, yo bay misye 7 bal. Donk wa imajine ke kòman fanmi sa li menm li ye jounen jodi a kote ke sitwayen sa ki ta pral kite peyi Dayiti epi kèk jou avan nèg yo touye l. Men ekoute! Èske. Ke se pa evidan pou n ta kapab fè yon ti analiz. Analiz nou kapab fè sou dosye sila. Nou sèlman ap vini avèk de kestyon pou n di ki sa nou panse. Eske se pa ta yon règleman de kont? Eske la dezyèm choz se pa yon misyon? Nan de bagay sa yo aparaman ap genyen youn nan yo. Brèf, on a kèlke foto, on a egalman. 2 video kote ke sitwayen sa li menm lap benyen nan san li, se vrèman trist pou les gens qui sont proches de Estilien kote ke anpil moun nan zòn nan yo menm yo genyen gwo enkyetid pa rapò ak zak sa ki pase a e swete ke pou otorite yo kapab entèvni prese prese paske imedyatman zak sa fin pase la nou ta kapab di ebyen Kabarè, zòn sa li menm, ebyen li plonje totalman nan enkyetid. Mwen gen anpil dosye pou m pale avèk nou jodi a. Anpil dosye. Men ekoute, m kwè ke genyen yon cumul de musique. Nèg yo voye anpil chanson pou nou la a, men ekoute y a des chansons ki yo menm trete de tematik sosyal. Kote ke anpil ti jèn ki pa gen posibilite pou. yo kapab fè pwomosyon pou mizik yo paske n te di ke n ap fè yo gratwi. On a a vou pwopoze 2 ou 3 chanson. Premye mizik lan se ke y a un jeune qui vient en République Dominicaine son nom c'est Master Fred ebyen l deside fè yon ti bagay e a travè sète chanson li dekri reyalite k ap pase nan peyi Dayiti an nou tande.